Medam ti mesye nou pote pou ou dènye aktyalite ki tonbe konsènan dosye Sexy ansanm avèk Ed Laza nou konnen Teriel li menm te deja akize la kòm kwa 2 jèn atis sa yo ta fè pati gwoup chèf gang Izo ap dirije a ki se 5 segond nan Vilaj de Dye Sexy latis la li menm li soti nan silans li poul fè konnen ke tout sa TT ap di yo se manti e li di kèk bagay li regrèt ou pral gen pou tande nan videyo sa nòmalman paske Sexy latis kòmanse pale li di li gen poul pale plis toujou Ebyen, rete ansanm avèk nou, n ap pote tout detay pou ou. E n ap raple w, se pa sèlman Sexy Theriel te akize, gen Ed Laza li menm, Theriel li menm te akize fè konnen ke Ed Laza se gwo chofè Izo li menm lè yo pral fè kidnaping, se Ed Laza k ap kondi pou al fè kidnaping, Nan peyi dayiti mezanmi bagay la vrèman dejenere la kidonk chodyè chavire tèt anba nan men nèg yo la bagay la konplike. Eteriel te pale de yon video kote ke Ed Laza tap moute yon pakèt sòm lajan nan video a e li tap pale nòmalman nan video a, lè w al sou paj Ed Laza kounye a sou tiktok ou pap jwenn video sa paske l gentan kouri siprimel Men malchans pou li, Teriel te gentan telechaje videyo a, li te menm gentan pibliye l sou Facebook, tout moun gen aksè ansanm avèk videyo sa a. Ebyen nou pap pale anpil, nou pral envite w tande Sexy li menm ki soti nan silans li la pou l bay kèk detay konsènan akizasyon sa a te te fè sou li fè konnen ke li se gwo chèf gang nan baz 5 segond. Pran ti chèz ba w, ou pral gen pou tande Sèk se li menm ki pral bay tout detay. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Pttt Bonjour so nou la ebyen nap kenbe Eeuuh bon vrè non mwen se Ralph Théodore tout moun konnen m sou non Sexy l'artiste e m fèt sat ok sou komin cité soleil deja nan yon fami de 4 anfan. Sexy se Sexy fè tout etid klasik li, primè, Sexy se yon inivèsitè, Sexy se yon pwofesyonèl, Sexy etidye kominikasyon fransèz e jounalism, Sexy fè ar dramatik, Sexy etidye marketing, m pran fòmasyon an dwa an tou sa. Donk Sexy se yon pè, yon pè de fami. Donk an gwo, an gwo si pou m pale de Sexy an gwo se sa. Eske ou konnen gen yon rimè kap kouri sou ou? Wi, e menm jan tout moun, menm jan fanatik yo, se pandan m chita epi tout moun ap rele m, y ap di m yo men, men, men, men, men y ap pale de mwen nan yon emisyon, e yon emisyon ke Akon Entete, yon jounalis fè. sou mwen ki ki entèprete mwen vreman an difamasyon total ki avan tou m potko ka pale m potko ka fè entèvansyon m panse se premye entèvansyon ke m fè ki petèt ki ki ki ki videyo kwa an gwo. Donk, enfòmasyon sa li vreman, li vreman deranjan, li vreman deranje m, li deranje famiy mwen, li deranje tout moun, li deranje tout yon sosyete. E deja m panse ke si jodi an sa yo repwoche m nan, m panse ke kote m fèt la si m ta gen pou m ta sa, e m panse m t ap, kote m grandi a m t ap sa tou. Misye di anpil koze kote m tande misye di ke mwen se kidnapè, mwen se bandi, mwen nan 5 segond, mwen abite vilaj. Bagay sa oblije fè m souri paske Deja tout moun, m la m atè a la nan Dèlma 32, Lonsans m ap drive, tout moun ap wè m nan Dèlma 32, m ka antre m Petyonvil, e m ap vire, m ap enjoy mwen menn, e m pa wè kote m, anpil moun ka, anpil fanatik, anpil moun ka di bon yo wè Sexy Dèlma, yo wè m Petyonvil, yo wè m dis, yo wè m dat, yo wè m tout kote ap drive atè a avèk zanmi mwen m ap trip, so anpil moun ka, ka, ka pale de sa. So, kesyon zam nan tou. Bon mezanmi m son nèg men m deja map goumen pou fè moun ri, pou bay timoun, jèn, granmoun plezi. E mwen m son nèg a zye pam men m pa menm ka wè san, m pa menm ka wè mò, men m ta pral kenbe yon zam nan menm, misye di m gen zam nan menm map fè pòs sesi sela bòy si bòy bòy map gwo manch long. Donk Deja poukisa imaj sa yo, m panse si yon moun ta wè sexy a gwo manch nan menl se sur ke moun sa yo tap gentan lage foto sa yo pou yo fè views, pou yo pou yo moutre sexy a zam nan menl, sexy ap fè pòz, sexy bandi, sexy dis, sexy dat. Donk deja son son enfòmasyon map map demanti ok. sou rezo a, sou tout paj tout kote pou y ap di m ke seksi a zam, seksi bandi, seksi dis, seksi dat, seksi nan vilaj. Dayè, dayè, m se yon nèg k ap mal viv deja. On moun ka repwoche m paske m ap mete, m detwi karyè m nan yon sans, paske m pa pran karyè m oserye, m ap fè dezòd nan karyè m. yon moun ka repwoche m sa. Men, di m ke m se, se, se, se bandi, bon, mezanmi, ki, pou m ta bandi, deya, dayè, m gen dezan, m pa ka gen yon machin m ap ye. Se moto m ap pran. Dèfwa pou m pran yon moto, se, se, se kas m oblije mete. Pou m ta bandi, pou m pa ta gen yon machin m ap woule, pou m pa ta gen yon kay m ap rete, se monte desann m ap fè menn, tanto m dòmi kay zanmi sa, tanto m dòmi kay zanmi sa, menm yon kay mwen m pa ka, menm kay mwen m ka di ke m pa ka, m pa ka, m pa ka lwe yon apatman yon kote m rete pou m ap byen pase menn. So li, li, li, li di, li di pou mwen menn, so li, li, li deranje m anpil. Donk sa ki, sa ki esansyèl se Se yon ti entèvyou ekskliziv m ap bay an atandan ke avoka mwen ale sou dosye a pou y al pou ekri dcpj petèt. Bon, byen si yo fè yo ekri dcpj pou yo voye yon lèt pou m pran randevou nan dcpj avèk avoka mwen. Donk, m demanti enfòmasyon sa a totalman. Donk, mezanmi li di pou 15 an de karyè de 10 a 15 ans de carrière ke map bati pou li detwi nan nan 1 heure de tan 2 heures de tan so se yon mechanste enorme donk dezole so sa pou fèt la vreman se se se entèvyou se pale se se bay de entèvyou e ale dcpj pou pou jere dosye sa pou pou non sa t gentan sal la deja pou omwen pou pou gon clarté de de de tou sa ke mesye an di an jounalis an di Rete tann tout demanti ke ke la jistis genyen poul fè avoka mwen genyen poul bay so rete tèt frèt men tout enfòmasyon t genyen pou vini tout sa t genyen pou bay ap bay donk se sa a man. Ki dènye mesaj ou ta renmen voye bay fanmi yo? So se se menm jan tann tann tann tann repons avoka mwen tann repons la jistis tann tout entèvyou tout ekskizivite tout sa m genyen m bay tout e. tout tout tout so rete tèt frèt rete tèt frèt se la jistis epi e avoka mwen jounalis et cetera pou yo konn tout sa yap di tout sa tout tout tout demanti fòmèl pou pou ki fèt sou dosye sa donk se sa menn donk an gwo te gen dènye bagay mte vle ajoute e mwen gen de twa foto kap lage mezanmi si seksy pral jwe yon kote mpanse ke Se pa mwen t pral triye moun poum fè foto, si yo mandem fè foto map fè foto, gen de foto t lage yo dim avèk bandi m fè foto avèk bandi m fè foto avèk moun etc. Si fanatik la mande poum fè yon foto m pa konn kiyès ki pa kiyès kap vin fè foto avèk Sexy, se nòmal poum fè foto. Se jiskaprè jiskaprezan jiskaprèv di kontrè m pa konn kiyès ki E entèl kiyès ki pa entèl, kiyès ki bandi, kiyès ki pa bandi. M just fè foto a de fanatis etc. Donk kounye a se enfòmasyon ke pou m al chèche pou m konnen a kiyès m te fè foto ou pa men se pff so li li li li li yon jan tèrib yon jan tèrib vreman pou jodi an pou pou nan sitiyasyon sa a ke mwen m pèsonèlman m ap viv e m ap viv mal guys m p ap viv byen. Dèfwa se zanmi m ap tcheke paske m te fè dezòd. Se mwen t kraze karyè m nan yon sans tou paske m fè dezòd nan karyè nan karyè pwofesyonèl mwen. M ka di yo ka di m dezòd paske m pa travay mwen sa jan jan Sexy t ap viv la li pap viv konsa ankò jan Sexy t ap fè video l pa fè video l konsa ankò byensi yo m ka fè yon moun ka di m fè dezòd nan karyè mwen men pou yon moun di ke Sexy bandi Sexy nan sek segond sexy dis sexy dat sa se demanti total sexy pa janm ke bon zam nan vil dayè mwen m pè zam natirèlman donk se se tout demanti sa yo so m fè ti pale sa toujou an atandan pou n bay plis detay avèk de lòt jounalis de lòt radyo oubyen televizyon ki ta chwazi fè entèvyou avèk sexy donk m pare m la m disponib. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!